MTIP te gen yon vòlè lame ti manchèt ki te rele Don Rezon ki te debake lekòl la vin dèyè mi fakilte an. E sa k fè bak tèmine. Depi nan Site Emo, Anèl te pati dèyè m ankò. E rezon sa. Non y ap ban mwen an, sosyete a konnen ka sa. Ka sa a sitou. Wè, tout y ap ban nou an chèf gang, bandi. Kote ou vin leve moun nan la, li vin sanble avè l. Ou pa ka vin kidnape moun nan zòn sa. W ap oblije ban mwen. Se pou sans li va voye a. E bay mwen plase pou m di Izo pa fè kidnaping. Se yon polisye k ap ale, gen yon polisye. E menm jan frè m ki ka ba nou enfòmasyon de Ras Pelatie yo la.